Aww foti vagem yo manman. Deni. Deni pitit gasonm nan. Deni yo plis ke maryem. Deni yo pran plase papaw. Deni wap fose pou mwen. il est clairement dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père ça passer par moi. Il est le chemin qui conduit à la vie éternelle, Se nan sa nou kwè ki fè nou kapab pase pou lavaten an pou nou vin lapriyè avè l, politisyen an pou nou vin lapriyè avè l, Joseph Jean Denis. Isita nou sòm toujou de pasaj. Isiba lavi nou limite, se nan bonDye sèl nap gen lavi ki pran, e se sak fè isiba nou kòmanse prepare lavi nou jodi an menm, fò nou kòmanse prepare lavi nou paske jou a li pwòch e Jezi vin nan levanjil Ayiti. E li te vin resevwa yon apèl, li deplase, e landemen maten map aprann vè 10 zè yo asasinen kamarad Jean Denis e devan Natcom ki nan Petyonvil. Se te, lè m te resevwa nouvèl sa, se te anpil chòk e m te santi tout manm mwen yo te kraze. E aprè m te pran moral mwen, a de men m pale a manman Jean Denis, m pale avèk tout fanmi l e nou te pran angajman nou avèk tout reprezantan sektè demokratik la nan Petyonvil pou n te planifye. Ye e antèman Jean Denis men nou konnen ke asasen yo lan lari, konplotè yo lan lari e nap sèvi avèk lanmò Jean Denis pou nou fè konplotè sa yo pou nou ta son egzanp e lanmò asasina Jean Denis ap sèvi egzanp lan sosyete a e nou prale jiskobou avèk dosye asasina Jean Denis an. E sa k fè nou pran ti tan konsa pou antèman an te fèt, paske nou ekri komisè gouvènman an, nou gen plizyè rekèt o nivo de komisyon jiridik e sektè demokratik la ki ale nan pakè e nou ekri komisè gouvènman an pou li ekri dcpj pou dcpj kapab mennen ankèt. pou nou kapab jwenn jistis e reparasyon pou moun asasen yo, moun responsab eskadwon lanmò lan peyi a, pou moun ki pa dakò avè yo jan y ap dirije peyi a, pou sa pa janm fèt ankò lan peyi Dayiti, pou yo asasinen w pou opinyon politik ou. Depi 2011, depi 14 me 2011, nou di ke son flewo, son fè nwa ki tonbe sou peyi Dayiti. Paske depi lò, nou gen yon gwoup moun ki pran leta, ki akapare peyi a, sou baz ke yo menm yo se leta, yo se de dirijan, ki akapare leta. E jodi a nou menm o nivo sektè demokratik popilè, youn nan bagay ke nou toujou di, e entimidasyon kap fèt yo, asasina kap fèt sou militan politik yo, Yo son fason pou kapab entimide nou nou menm pou nou pa kontinye fè politik, son fason yap entimide nou paske menm sò ke politik la ap konnen jodi an se menm sò a ou menm kòm jounalis ap konnen paske jodi an son fason ke yap fè 1 pou nou menm nan politik pou nou pa kontinye pale pou nou pa kontinye denonse sa kap fèt. E pou nou menm tou nan laprès pou nou pa kontinye denonse yo. Ou kwè ke jodi an li klè, nou menm lè n ap pale de leta, nou pa pale de leta menm jan n ap gade gen de seri de moun ansyen avoka ki pliye sou Jovenel sa yo te konn di ke jodi a yo menm se yon lòt pawòl ke yo menm y ap pale. Ki bliye atik 173 anndan konstitisyon an, ki bliye atik 175 anndan konstitisyon an ki sa l di. Nou kwè ke jodi an. Nou menm o nivo sektè demokratik popilè, leta ke n ap pale a, se yon leta kote ke ki gen yon baz fondamantal ki se kote ke leta gen yon kote ke l reji, ki se lalwa ki reji leta sa a. Jodi a se sa k fè nou di anpil moun, gon erè nou anpil moun ap fè kote ke lè y ap pale de konsèy gouvèneman, y ap pale de konsèy dè minis, nou di yo jodi a, lè katèl gang avèk dilè dwòg reyini, ou pa ka pale de. Ou pa ka pale de konsèy dè minis, ni konsèy gouvèneman, men jodi an, ou ka plis pale de reyinyon katè. Nou kwè ke jodi an, lè w gen yon gouvèneman, ou gen plis pase 5 minis ladan l ke menm blan an k ap sipòte yo a, epi se menm blan sa a, se menm blan sa a ki di, menm moun, menm minis ki nan dwòg, menm minis ki nan kidnaping, menm minis ki nan, ki nan gang. Nou kwè ke jodi an, popilasyon ayisyèn nan, nou dwe kontinye mobilize. Entimidasyon p ap fè nou pè, tout sa ke y ap fè, matrakaj, asasina ke y ap fè yo, Li pap fè nou pè, nap kontinye mobilize jiskaske nou kapab jwenn depa gwoup gang sa yo klè paske mwen menm m toujou dil Ariel son chèf gang e m ta renmen yon moun ki pou konvenk mwen ki pou montre m ke jodia gon kesyon de leta ki egziste anndan peyi dayiti si se pa yon katèl si se pa yon gwoup gang kap dirije peyi sa jodia. Men ane sa